Ti pèsonèl nan Leta ap touche yon ti bounda monnen, yo pa ka viv ak 10 mil goud, yo pa ka viv ak 9 mil goud, yo pa ka viv ak 11 mil goud y ap ba yo a. Leta a pa kapab ap fikse salè minimòm, epi menm anplwaye nan Leta a pa kapab jwenn minimòm salè minimòm ke Leta fikse a. Donk se rezon sa yo ki mete n la jounen jodi an. Pou n di se pwoblèm ensekirite a, pwoblèm kidnaping, pwoblèm lavi chè a, e nou vin la tou pou n mande Ariel bat dèyè w kite pouvwa. Pa manke moun pou ranplase Ariel. Kesyon sa m wè l vini souvan chak lè gen de moun popilasyon ap kouri dèyè l. Plen moun ki ka ranplase Ariel nan peyi an. Nou menm nan Montana nou deja pare e nou mande lòt aktè yo pou yo leve pye yo. Ranplasman Ariel la pa li pa yon pwoblèm jounen jodi an. Pase yo konn di nou ap mande moun yo ale kisa n genyen kòm altènativ, kisa n pwopoze. Nou deja ap gen pwopozisyon, nou deja gen altènativ, donk se pa sa k pwoblèm nan, sa k pwoblèm nan se ke gen enjerans entènasyonal la. Yo menm se ak yon tweet yo te mete Ariel sou pouvwa a e gen yon bann salopri ki t ap batay ansanm avèk nou k al jwenn Ariel, k al jwenn Mateli ki kenbe yo nan pouvwa a kote yo ye a. Donk nou menm nou di non, e pou sa n di entènasyonal lan fò l sispann foure dyòl li nan zafè peyi a, kite nou menm ayisyen nou rezoud kriz la. Nou rezoud pwoblèm nou nan enterè peyi Dayiti. Non nou menm gwoup sa a se premye sitting nou fè devan rezidans PM swadizan PM Ariel Henry. Gen de gwo lòt gwoup ki vin la a, se dyòb yo vin mande. Nou menm nou pa vin la pou vin mande dyòb. Lè sdp vin la a, lè alye li yo vin, lè alye sdp yo vin la a, se dyòb yo vin mande, se pòs yo vin, se pòs yo vin mande. Nou pa vin la pou vin mande pòs, nou vin mande Ariel bat dèyè ou kite pouvwa a. Jodi a la li klè, Ensekirite a, tout moun konnen l. Lavi chè a, tout moun konnen l. M kapab di, kidnapin nan, tout moun konnen l. Donk, jodi a la, li klè ke gouvèneman ki nan tèt peyi a depi 9 mwa, se la kontinuite de Jovenel Moïse, li pa ka bay rezilta. Donk, sa fè ankò, m kapab di 11 an depi phtk nan tèt peyi a, li pap regle anyen. Phtk transfòme peyi a nan, kòm konwon an, lanfè. Kote ke tout. Nan peyi a se gang nou di yon peyi pa ka dirije konsa. Li jwenn konplisite Core Group la, li jwenn konplisite alye entènasyonal pou l redwi pèp ayisyen an a la mizè, pou l redwi pèp ayisyen an a sa pli senp ekspresyon. Ebyen nou menm nou vin nan lari a la pou n di nou pa kapab ankò, li lè li tan, li lè li tan pou sa chanje, nou di Ariel Henry lage pye w, bay moun ki konnen dirije. Jounen jodi a, Bsap konstate gen yon gwo rate gaz ki pa sispann repete nan peyi a, kote se chofè yo ak mas pèp defavorize a ki se prensipal viktim lan. Lè moun ki gen kontwòl pwodui sa deside al vann li nan mache enfòmèl la pou fè mache nwa avè l, tout sa yo se iresponsablite Leta nan pran move desizyon pou liberalize mache a, remèt monopòl gaz la bay sektè prive a, kote anpil nan yo se kontrebandye. Kòm otorite nan nivo Leta pa deside reponn ak angajman ni pran responsablite yo pou bay popilasyon an sèvis kòmsadwa, ansanm rezon sa yo pouse BSAK pran yon desizyon pou lanse yon modòd grèv jeneral avètisman sou tout peyi a pou lendi 9 ak madi 10 me 2022 a pou fòse Leta pran bon jan mezi pou bay popilasyon an sekirite, reprann monopòl gaz la nan men sektè prive a pou frennen dezòd yo ak bay popilasyon an sibvansyon ak akonpayman yo te pwomèt yo a. Nan sans sa, n ap mande ak tout sektè nan lavi nasyonal la, pote kole, tankou, pwofesè, komèsan, chofè machin, chofè moto, patwon, sosyete sivil, travayè ak travayèz, ouvriye, ouvriyèz, etidyan, ti machann, chomè, elatriye, N ap kanpe peyi a pandan 2 jou sa yo pou n mande otorite leta yo pran responsablite yo pou bay popilasyon an sèvis li nesesite san pèdi tan. Paske yo fè konnen ke yo pral bay yon apezman sosyal e se pa anyen ke y ap fè avèk kòb sa. 93 milyon de goud prale nan Ministè Agrikilti e 93 milyon de goud prale nan Ministè Afè Sosyal. Pou fè kisa sou kesyon premye me a se pwojè sa ke yo gen. E nou di ke pinga yo rive Ba yo kòb sa pou fè gagòt paske gagòt sa li paka pase gon pakèt moun sou plas klèsin nan kote ke yo lage avèk timoun 2 bra pandye lapli ap mouye yo solèy sou yo moun sa yo se 2 moun ki sòti kafou chada koridò djo santo 6 santo 4 santo 3 Santo 15, Santo 17, e moun sa yo, yo sòti Kwadèmisyon, Koridòdyo, yo sòti Ti Ginen, e se de moun ki lage sou plas la kote ke bandi fè yo kouri. E lè w gade direktè lapolis la ki kote l abite, l abite Santo 17. E Santo 17 l abite puiske se pa kay li. Kay ap boule nan zòn Chada, Koridòdyo, kay ap boule nan zòn Kwadèmisyon, moun pa ka pase. Nou di ke Direktè Lapolis la.